Bonjou bonswa la fami nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ebyen nou konnen chanèl sa se 24 è sur 24 7 jou sur 7 pa dpoz e se parti. Eta sante ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide li grav, a wè vrèman grav e se jodi a la a yo mete ansyen prezidan nan yon anbilans direksyon peyi Kiba. Jounen jodi a la a depi yon moun malad pa gen politik nan kesyon malad. On a annoncé une nouvelle faisant croire que Jean Bertrand Aristide ta gen kowona. Bagay la fè politik, li fè polemik. Anpil moun pale. Men ekoute, moi je pense que la première personne à avoir diffusé cette nouvelle sur les réseaux sociaux, son nom c'est Gary Pierre Paul Charles. Men ekoute anpil moun pran a bò l pou di ke l ap fè divèsyon, li vle detounen atansyon moun pa rapò ak yon seri de bagay k ap pase. Men jounen jodi a la a, Gary Pierre Paul Charles, bon, misye lage yon tweet la pou l di, Taisez-vous! Sa vle di, tout moun. Fèmen bouch nou! Donk li menm se verite l t ap bay lòske li te di ke Jean Bertrand Aristide gen kowona e y ap fon jan pou li jwenn yon paspò diplomatik yon mannyè pou li kapab al pran swen nan peyi Kiba. Fòk nou di byen ke lè yon moun malad tankou yon gwo toryan konsa malad dabitid se fanmi li ki konn anonse nouvèl la. Sa kab rive ke fanmi an li menm li rete nan diskresyon li pa anonse ankenn nouvèl. Men kant se yon prezidan e ke sitiyasyon li vin grav, lòt prezidan ki la a, li dwe l tout yon seri dakonpanyman. Pa gen politik nan bagay konsa. Ok. Yon prezidan te an egzil, pa egzanp lè w pran Laurent Gbagbo ki te an egzil, l ap antre an Kotdivwa, prezidan ki la a ki se Alassane Ouattara, li amenaje tout espas kote pou ansyen prezidan an rete. Li gen tan konnen kisa l ap ba li, machin, menm bòn yo ba li. E lajan lap touche chak mwa tou paske peyi a dwe l. Peyi a dwe Jean Bertrand Aristide sa. Si se kowona, li pa ka mouri. Fòk yo voye l pran swen. Men, ekoute, jan nou ap gade a se ke eta a li grav paske se kouri yo kouri avèk ansyen prezidan pou li kapab pran swen. An nou swiv. Kòman sa te ye? Men jis avan m lage videyo a, m ap pwofite voye yon gwo big up avèk ekip Passion Info Plus lan paske tout imaj sa yo w ap gade a se Passion Info Plus. Alò se evidan pou kapab pase al vizite chanèl sa e poukwa pa abone an menm tan. Lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide va vit arive o Kiba, donk on espè ke e medsen yo ap fè le nesesè lè li tounen pou l kapab tounen anfòm paske a 68 an ebyen se yon jenn ti gason.